Ou pral pran anpil bwa. Map frape tèt ou dan depi se bwa ki genyen anndan raje sa la. Kou fòk ou te sou moun, fòk ou te sou pye. Paske m pa konnen si se twòp ou twòp pou moun, se ti kòb yo ou gen an nan ka sou kanè w yo ki fè ou eklere konsa. Ou wè kounya m pa konn m pa konn sa ou pral fè. Pèdon, pèdon, pèdon. E ou wè kounya m pral maltrete w anpil. Ki jan w santi w? Pou mwen menm, anseman ak ke nèg yo bay pou prens lan, nou kenbe Debora, nou kraze l, nou pyetine l anba pye nou, epi kòmsi w gen kè ou kanpe sou plas la. W ap gade m nan zye. M ap gade nan zye w. Èske ou pa te vin jwenn mwen kanpe la? Se pa ou menm ki soti nan wout ou pou w vin jwenn mwen la? Se pa mwen menm. Ou wè pou kont sa k fè m vini la? Se pou ou m vini la menm wi. Paske. Sa w bezwen de mwen? E m vin kote w pou paske nou tiye Debora ban m nan. Paske nou tiye Debora, se poutèt sa m vin kote w wi. Kounye a, memwa a la, fè sa n ap fè avè l la. Ebyen bat mwen. Ebyen bat ou. M pa konnen. Ou menm konnen mwen ou s on deransya ou ye. Mwen m pa kanpe sou zen. Mwen menm m vin kote w pou di m sa w ap fè avèk Debora. Sèl sa m bezwen nan li. Debora pa zanmi m, li pa fanm mwen, li pa kouzin mwen, ni l pa ras mwen. Sa m bezwen de mò. M pa konnen anyen de mò. Ah ok, se sa w panse, pa vre? Se sa w panse. Ou fin tiye l, w ak Prens. Nou panse li son san fanmi, li son san granmoun, pa vre? M pa konnen anyen de li. Ou wè sou wè sa premye moun, dènye moun wap fè. Ou tonbe sou resif. Ou pa peye l jodi, ou wap peye l demen. Fèm peye, gentan kòmanse fèm peye. Menm jan w avèk prens te asasine kouzin mwen an, ou ka rele prens tou, map tann ou la. Li pa chè pou mwen. Ou wè ki sa k fè m pa fè w peye l jodi a? Se paske mwen gen lanmò.